Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Tout ekip RL prod la salye nou e pwofite pou di nou yon ane 2022 ki kapab pote yon ti chanjman lakay chak grenn ayisyen. Nou konnen 2021 an te dur anpil men nou swete ke pou 2022 an kapab vini avèk yon lòt van, yon van soulajman pou pèp ayisyen an. Nan emisyon sila a, nou koube nou byen ba pou n salye memwa tout sila yo ki tonbe nan Martissant nan kad konfli ame ki opoze Gran Ravin, Ti Bwa, Vilaj de Dye, Pwi, Lapolis. Nou konnen depi kèk tan gen yon sitiyasyon tansyon nan zòn sila a. Rien n'a changé. Nou prèske pase 7 mwa ap manje bal moun kap fè zòn nan. E chak jou nou riske. E nou oblije riske nou menm popilasyon an paske dèfwa travèse Martissant pou ale Carrefour, soti Carrefour pou travèse Martissant pou kapab antre nan Pòtoprens, se la pen kotidyen an ye. Ebyen! Anpil fan mande m pou m ta kapab fè yon emisyon retrospeksyon sou anpil dat ki make moun men de manyè negativ nan Martissant. Mwen ale nan achiv, mwen dokimante e mwen vini avèk emisyon sa pou nou. Nan deplèz ak tout fanmi viktim yo, nan deplèz Ak manman, papa, sè, frè, kouzen, kouzin, mari, madanm, mwen kanmenm vini ak emisyon sa pou nou. Konbyen moun ki mouri Martissant pou ane 2021 an? De Jwen, m ta kapab di, jiska Desanbre 2021 paske se a partir de peryòd sa yo gè sa a deklanche. o nivo de Matisan. Si mwen di nou genyen anviwon yon santèn moun ki pèdi lavi yo, n ap di se pa vre. Nou pral gade, puiske genyen nan kat batay sila enkirson e afwontman. Men sa ki pi di sèke se fiziyad yo. Paske, lè genyen afwontman, sa kapab rive ke anpil moun nan popilasyon an pran bal ekskiz, jan yo toujou di sa. Men lè se fiziyad, se lè nèg la genyen yon M 14 nan men l, li gen yon AK 47 nan men l, li gen yon Galil nan men l, Li pase l sou full otomatik. Li mete dwèt li sou gachèt la. Li pa tire anlè. Li tire sou machin k ap pase. Li tire sou kretyen vivan k ap pase. Se pati! Yon batay ki kòmanse dè le premye jou di mwa de jwen 2021. Te genyen ti wounouwounou sou yon gwoup whatsapp. Kote ke lèzòm de Gran Ravin yo t ap denonse egzaksyon nèg Krisla yo. E nèg yo sèmante yo pral pote boure. Sa pase avan mwa Jwen. Ebyen, le premye Jwen 2021, gen yon pote boure ki fèt o nivo de Matisan. E sa w tande a la a, nèg yo fè. anpil dega. Genyen bandi ki tonbe, genyen bandi ki kouri o pwen ke nèg yo Vilaj de Dye, Gran Ravin nèg yo rive byen lwen, prèske nan fyèf Kris la. Bandi mouri se pa twò enteresan pou nou, men se lapopilasyon. Apati di 2 di mwa de jwen, Kòmanse vin gen move imaj k ap tonbe sou rezo sosyo. 3 mò. Nan 3 mò sa yo, genyen yon sitwayen ki li menm konn al fè ti aktivite l nan santre vil, yon bal kreve tèt li, li klouwe l bò yon fenèt yon ti bis. Imaj sa, li te make moun anpil. E se jou la, nou ta kapab di. Depi lè sa a, bagay la kraze nèt. Batay la kontinye. Nan dat 10 jen, pral gen lòbèy. Prèske chak de twa jou, genyen de twa grenn moun ki mouri. Genyen ki mouri ki fè eko. Genyen ki mouri ki ret atè a se kochon ki manje yo paske dè la premyè semèn de sèt batay anpil kadav jonche partou sur le sol paske dè fwa moun pat ka pwoche moun pat kapab vini o final pou sèlman mwa jen an yo parle de yon kenzèn de mò nan kad batay sila a e fòn di ke pandan tout rès mwa jen an si n pran le 21 jen 2021. Gen 4 moun ki pèdi lavi yo le 23 jen tout kote bloke. Enfòmasyon tonbe kòm kwa gen 3 bandi ki pèdi lavi yo. Se pa enteresan ankò pou nou. Gen yon lòt moun ki mouri nan kan popilasyon an. 29 jen 2021 yo tire alò bandi tire sou yon machin medsen san fwontyè. Sa ki oblije enstitisyon an li menm fèmen pòt li. E fò n di depi nan premye pote boure a nèg yo t ap antre sòti nan lopital la ebyen lopital la wè te gen nesesite pou krazon kite sa e jounen jodi a la a Medsen San Fwontyè vin yon var. Konprann byen si n kite mwa Jwen an lè n pran mwa Jiyè gen kèk afwontman ki fèt men se pa m ta kapab di bosal menm jan ak Jen 2021. Lè batay la ap kontinye, nan kòmansman mwa Out la, genyen yon gwoup de sitwayen ki estime ke Leta afiche sa n ta kapab rele yon sòt de lese ale pa rapò ak moun k ap tonbe nan Matisan, sitwayen sa yo konvèti tèt yo an medyatè pou kapab pale ansanm avèk Vilaj de Dye, Pale, ansanm avèk Gran Ravin, pale, ansanm avèk Ti Bwa, pou kapab rezoud pwoblèm sila. Sitwayen yo fè prèske yon mwa ap monte desann. E pami sitwayen sa yo genyen Yvon Jérôme, genyen yon jounalis Radio Pacifique, m kwè gen yon jounalis Zenith tou. Il y a aussi des notables de la zone. Yon reprezantan Tibwa, Vilaj e Gran Ravin. Ekip lan, li rive fè yon ti kichòy paske l pale a 3 nèg yo a distans e li arache sa n ta kapab rele yon sese l fe pa bò kote mesye yo. Sese l fe, men bagay la pa ka fin twò bon paske gen nèg la a ki estime yo te pran kou, M ap pale non de Kris la, paske nan premye pote boure an bagay la te fè Kris la mal, yo pran sòlda l, yo antre sou teritwa l, yo prèske antre nan yon seri de baz ke li te konn ap fonksyone, nèg yo pran yo wè rad lapolis, nèg yo pran anpil lòt bagay, bon brèf, sèten kamouflè pou Kris la. E anplis, nèg izo yo vin pran kat la. Bagay la rete la. E gè la vin deklare ankò. E sa w tande a la a, se pou tout bon. Apati de septanm, batay kontinye. Nan mwa oktòb, pral gen lòt lòbèy pi rèd toujou. Men nan kad batay sa a, fò n di ke gen yon twazyèm eleman ki te toujou la, ki te konn ap suiv dè le premye jwen. Men twazyèm eleman sa a li menm li vin antre nan batay yon mannyè pou kapab libere Martissant. Men ekoute on parle de faiblesse des autorités se la police nan char char yo antre nan batay men sa pa anpeche ke moun kontinye ap mouri le 11 octobre fò n di ke nèg yo te jwenn trèv la nan mwa août epi nan dat 11 octobre Izo fè deklarasyon l. Il va bloké. et attention aux gens qui vont passer dans la zone. Le 30 octobre, quoi, euh, le 3, le 3 octobre, eh bien, euh, le 2 ou le 3, je crois, juste avant la déclaration de ISO, gagné un policier qui tombait. Paske te gen, m ta kapab di eske se te yon operasyon paske polisye sa a se yon polisye BLTS je kwa. Misye nan cha a la men genyen yon cha ki sanse an pàn. Epi nèg yo ap batay. Misye mete pye l atè pou l kapab fè kouvèti. Sa w tande a la a, ebyen nèg yo vide bal sou polisye sa a li pa t kapab kenbe. Nan sware sa te gen anpil voice ki tap circule a travers les rezo sosyo kote nou tap tande polisye ki tap kriye kap plenyen kap mande ranfò men elas polisye sa li menm li tonbe jou sa bandi arme yo pran 2 zam pami yo yon fal zam la polis nan demen si Dye ve mwen kwè ke chèf polis lan ki se kòman il sapèl Léon Charles, li bay yon konferans pou laprès pou di gen anviwon 7 bandi ki tonbe. Men se sèlman foto polisye a ki ap sikile kòm mò. Bagay la rete konsa, bagay la ap rapousib e se moun k ap tonbe toujou. Nou prale remonte o mwa de novanbre. Le 5 novanbre 2021, Izo pran ti kou, anpil moun pran bal. Genyen yon polisye ankò ki tonbe. Le 9 novembre, Krisla pèdi sòlda. Bandi boule yon machin lame. Jou sa a te gen anpil kout bal ki t ap pete. Men nèg lame yo kòm yo gen yon bon fòmasyon ebyen yo sòti vivan. 23 novembre, bandi tire yon fi nan Martissant. E te genyen anpil lòt moun ki tonbe jou sa a. Nou prale nan dat premye desanm 2021. Premye desanm 2021, afwontman eklate. Nèg Izo yo gen blese e yo menm pale de mò. Se pa ankò enteresan pou nou. Sa ki enteresan se ke jou sa a, anpil moun blese, genyen pou pi piti 3 a 4 mò. Paske nèg yo te ale, yo fè l bò lanmè a. Nèg yo ouvè bal sou moun Site Kabrit. Mwen kwè menm zòn Lawochèl, bò mache pwason an. Donk, anpil moun blese e genyen plizyè moun ki mouri. Tèt chaje. 2 desanbre 2021, kout bal pi rèd nan Martissant. Genyen 2 sitwayen ki yo menm pèdi lavi yo. Le 4 desanbre. Moun mouri pi rèd. O pwen ke jou sa gen yon mirak ki fèt. Gen yon dam, yon sèvant de Dye ki avèk yon telefòn nan men l, bal la pase, li antre nan telefòn nan, li soti. Dam nan pa t gen anyen. Yon temwanyaj vivan pou madanm sa a. Le 6 desanm 2021, Izo fè deklarasyon de mizangad. Chen pa pase nan Matisan. Lè yo vin debloke. Lòbèy pete! Men jistavan, fò n di ke cha la te antre an aksyon. Pandan gen de enkredil ki t ap pase nan zòn nan, gen de mò ki fèt. Enfòmasyon fè kwè se ta cha ki tire sou moun sa yo. Lè nèg yo vin ouvè bay popilasyon an pase, anpil kidnaping fèt. Yo bwote moun, yo fouye moun. Men pandan nèg yo ap fonksyone anwo, nèg krisla yo menm tou y ap fonksyone anba. Sa vle di chak gwoup ap jere kestyon pa yo. Le 14 desanbre, bandi kontinye ap bwote moun nan Martissant. E fò n di sa, jou ki pral make anpil moun ankò se le 7 desanbre 2021. Nèg yo pote boure. Yo antre nan sou komisarya Matisan an. Nèg yo ise drapo ameriken yo, e jou sa a, anpil deklarasyon fèt. Nèg yo bwote anpil bagay tou nan komisarya a. Ti Izo antre an aksyon pou voye mesaj bay Krisla. Anpil nèg atè avèk gwo manch nan men yo. E nèg yo di se yo menm ki sèl mèt. Lelandmen, moun tonbe pi rèd nan Matisan. Le 27 desanbre 2021, 4 moun pral tonbe nan Matisan. Sa a, se yon fiziyad. Kote ke Yo atribye krim sa a ak nèg Gran Ravin yo. Donk, si n ap fè yon kalkil apwoksimatif, n a va di tèt nou, men kantite moun ki mouri Martisan. E kounye a la a, dè le premye jou de sèt batay, te gen vwa ki pale. M vle vini avèk yon deklarasyon. Moun ki te pale pou di mesye yo, Ekoute! Kite batay sa a. Lè sa a, sanble te toujou genyen ti relasyon antre mesye sa yo avèk pòt pawòl je nèf an fanmi e alye a ki se Jimmy Chérizier alyas Barbecue. Dè le premye jen nan batay sa a, jou batay la eklate an, Barbecue t ap pale avèk mesye yo konsa, Pour la vérité et pour l'histoire, je reviens avec cette déclaration. Yow Kris, kila pirat m ap tande? Men pè nèg yo nan tèt yo wi. Pè nèg yo gen ti moutak pou bay serye nan pale pè nèg yo. Barbecue te tante fè yon bagay men li pat rive konvenk mesye yo. Men eske nou panse si anpil moun te antre nan lojik sa pou te pase men nan tèt mesye yo oubyen si komite a te parèt pi pozitif nan kad travay li pou te kapab antre nan yon seri daksyon pou perenize lapè sila oubyen Leta te kwafe komite sila a, èske sitiyasyon an t ap konsa jounen jodi a? Mwen gen yon ti mesaj pou chak nèg. Ti Lapli, ou gen kèk tan ou pa pale. Men, mesye yo toujou ap fè egzaksyon anba a. Izo, ke lon vèy ou non, mesye w yo fè anpil egzaksyon sou wout la. La polis! Ou menm tou, ou gen fason pa w ou fè egzaksyon. Krisla, Anpil egzaksyon fèt. M p ap di nou anpil bagay non. M ap sèlman di nou ke a chak fwa nou wè moun mouri, nou wè fanmi yo ap kriye, nou wè foto yo, dèfwa se nou menm ki temwen premye a paske se nou menm ki touye. Bon, kisa sa di nou?